Bonsoir tout moun nan, sa se Bonjou la Rivière, nou atis mwen se Ritby, ah, mwen nan level promo, pi gro show atistik ki genyen an, e depi Sendomeng, e jodi a m kontan paske m la, E paske fan mwen ap tann mwen lontan. M potko janm lage anyen ditou. An jodia n vini n fè yon ti spesyal tou piti m pa pran tan non. E jis m ap tou rann omaj avèk yon zanmi m ki mouri. Nèg okay parèy mwen misye se yon atis fèt misye ye. Menm si m pat la pou m te ba misye pou m te bay respè a men depi sendomeng m ap ba misye love la. M panse granmèt la apresye vwa misye depi anlè a.